Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon pèmèt ke nan entro sila mwen pran sèlman 2 minit pou m kapab felisite anpil moun kap fè yon travay enpòtan sou platform telechargeman Youtube. Salyo Youtubeur! je passe le salam à beaucoup de youtubeurs comme par exemple Eko euh, Lakai, Tripota Lakai, Kesnel d'Orléans, Wendy Fell, Jonas, Zen Lakai, News, Passion Info Plus, euh, Actualité Locale TV, TAC Info, TAC 509. Je sais que le travail n'est pas facile Écoutez réaliser une émission on prend tout son temps et on fait un maximum d'efforts et parfois nou fè des efforts surhumains pou ke yo pa joure nou men malgre tou wap jwenn yon move grenn sa pa fè l plezi e dèfwa moun nan konn di bagay ki kapab nève w men erezman gen moun kap reponn mwen menm jwenn anpil kritik e gen moun ki ap kritike w se pa pou fè w avanse. Se pou fò w fè bak. Men m sèlman di ke si sou 100 kòmantè, m ta jwenn 51 moun ki pa apresye travay la, m t ap kanpe. Men piske sou 100 kòmantè, genyen anviwon 5 ki pa ale nan sans ou, ben il faut continuer paske le travail n'est pas facile. Dezyèm bagay m vle di nou se ke pou anpil moun k ap di ke de imaj nou ap vann de peyi Dayiti. Ban m di nou byen. Si nou konnen gen yon bon imaj nou kapab vann de peyi Dayiti, fè m sijesyon an mwen menm pou m fè pwomosyon pou bon imaj la. Si n ta konnen yon bagay ki bon nan peyi a la a, di m kisa ki bon an mwen menm pou m kapab fè pwomosyon pou sa ki bon an. Cette histoire de dire vann imaj, tande byen, lè yon fiziyad fèt Lèzetazini, tout peyi nan mond lan wè l. Sa k ap pase ant Izrayèl avèk Palestin, le monde l'a vu. lè Izrayelyen yo ap pilonnen Palestinyen yo, tout moun wè l. An yn minit, 50 misil. Men tout moun wè sa. Sa k ap pase nan Somali, si pa t gen entènèt la, nou pa t ap wè l. Men nou tout wè sa, nan Tchad, nan Liban, nan peyi Siri, nan Nijè, Boko Haram nan Nijerya. Antouka nou tout wè sa. Donk sa p Pa vle di ke lè nou ap bay imaj sa yo d'Ayiti, se yon move imaj. Dayè, Ayiti bay yon move imaj de li. Alò, se pa Ayiti, dirijan nou yo, yo bay yon move imaj de nou. Donk, nou pa kapab fè lekontrè. Nou pa kapab di ke bagay la bon, ò bagay la mal. Nou menm kap viv nan peyi dayiti n pa bezwen di w kisa nap pran bon antouka n te vle pote ti detay sa yo pou nou chak weekend nap vini avèk emisyon sa yo kote ke nap debat ansanm avèk ou nap pèmèt ke ou fè yon maksimòm de kòmantè se pati pou vòtre emisyon pou lèzayisyen ki viv to zetazini se yon imans soulajman weekend sa administrasyon bayden nan finalman deside pou kapab pwolonje pou yon ane. e demi, tande byen, 18 mwa, pèmi sejou tanporè pou tout Ayisyen ki san papye k ap viv nan peyi Etazini. Lèzetazini di li rekonèt kriz la nan peyi Dayiti jan n ye a, resòtisan ayisyen yo p ap kapab rantre lakay yo an tout sekirite. Donk, pwoblèm sekirite a ki grav nan peyi Dayiti se yon soulajman. antwotre, pou Ayisyen sa yo ki san papye nan peyi Etazini. Ayiti konnen pou koulye la anpil pwoblèm sekirite, twoub sosyal, genyen tou yon ogmantasyon vyolasyon dwa moun ak yon povrete ekstrèm epi pa gen resous premyè nesesite. Mete sou sa, gen yon bagay ki vin frape pòt nou la e nou santi ke li parèt an fòs. Se la pandemi de covid 19 avèk 2 varyan, le varyan anglè e le varyan brezilyen. Detay sa yo se sekretè deta ameriken nan kesyon sekirite Alejandro Mayorkas ki di sa. E li rapousib pou di, Nous avons décidé que nous devions faire notre possible pour soutenir les ressortissants haïtiens aux États-Unis jusqu'à ce que les conditions en Haïti s'améliorent. Donk, nou deside, n ap fè tou sa nou kapab pou kapab soutni resòtisan ayisyen yo ki yo menm nan peyi Etazini jiskaske sitiyasyon an amelyore nan peyi Dayiti. Mezi administrasyon Biden nan ki konsène Anviwon 100 mil Ayisyen depi 2017 ak anons Donald Trump pou kapab siprime, sa vle di koupe, pèmi sejou tanporè sou sòl ameriken an, ebyen depi lè sa anpil moun ap viv dan lapèrèz paske yo pè pou yo pa pimpe yo pa bò isit. E, an Ayiti, se lanfè. Stati yo Ba yo dwa pou yo viv e travay nan peyi Etazini. N ap priye Bondye pou nou, pou yo pa voye nou tounen e ke sitiyasyon nou kapab regilarize. Bò kote pa li, prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, bat bravo lakontantman pou anons sa a peyi Lèzetazini fè. Pase sou silans grav kriz miltidimansyonèl peyi a ap travèse ki alorijin anons amerikèn nan, Jovenel Moise salye desizyon sa a ki daprè li menm konfime Solidarite, amitye ant peyi Dayiti ak peyi Lèzetazini. Bravo Biden! Bon, Ayisyen yo kapab respire. Nou gen 18 mwa pou nou respire, nou menm ki pa gen papye lotbò a. M konnen nou gen lespri. Medam yo, degaje nou n chache yon nèg pou n marye. Mesye yo, degaje nou n chache yon fanm pou n marye, pou n kapab regilarize ka nou. Sil le fo pou n Voye di fanmi nou pou yo fè papye voye ba nou, ebyen degaje nou mwen menm map priye Bondye pou nou paske imedyatman yon moun kite lanfè sa a ebyen m pa kwè ou ta dwe retounen ladann de men vid ou kapab retounen wi men kòm tourist lè sa a ou kapab vin tounen tou kòm envestisè byen mèsi lèzetazini nap kite peyi etazini nou prale an itali 14 mò kisak lakòz moun sa yo mouri. Chut yon kabin teleferik sa fèt dimanch 23 me ebyen 14 mò ak yon blese grav nan stre sa stasyon balneyè Pyemon sou riv lak Majè nan nò Itali dapre dènye bilan sekou te gen yon bilan avan ki te fè eta 13 mò pami yo 2 timoun ki nan eta grav e youn nan yo ta sanble jwenn lanmò li. Nap baw detay. Aksidan sa fèt. Blòk 12 è 30, sètadi, dizè trant nan maten nan tan inivèsèl. A 100 a 100 mèt dènye stasyon altitid teleferik la, li gen awè ak yon kab ki koupe ki lakòz kabin sa li menm li chite. Te genyen 15 moun ladan l. Men fòk nou di gen yon pwoblèm sirchaj ki sanble a la baz ensidan oubyen aksidan sila a. ki fèt nan moman kote Itali ap pwofite yon dekonfinman, paske peyi sa a te konfine apre plizyè mwa restriksyon sanitè, yon dimanch reouvèti ki ta dwe pote anpil espwa, epoutan ki pote dram de preferans. Charles Michel, prezidan Konsèy Ewopeyen an eksprime sou Twitter nan yon mesaj an Italyen. Sensè kondoleyans ak fanmi epi zanmi ki pèdi moun ki pi pwòch yo nan aksidan trajik sila. Se pa la premyè fwa sa rive nan peyi Itali, te gen yon pon sa genyen 2 zan ou kwa ki te efondre nan peyi Itali, lè sa te gen anviwon yon trantèn de moun ki pèdi lavi yo. E pon sa a sa k fè l te efondre se paske li te kòmanse dezyè. Donk, il falè reyalize dè travo de reyabilitasyon. Men poutan sa pa t fèt a tan. Ebyen, pon sa a li efondre, anpil moun te pèdi lavi yo. O pwen ke prezidan peyi a alepòk te bay anviwon 3 jou de dèy nasyonal. N ap kite Itali, nou prale nan peyi Lachin. Nan Chin, se ankò yon lòt jounen samdi ki tounen yon kochma, puiske genyen yon ventèn de mò swit ak yon chanjman brital kondisyon klimatik lan sou yon tèren montanye ki te vrèman difisil. Otorite lokal yo, se yo menm ki alabaz, puiske anpil moun ap kritike yo parapò ak pwoblèm sa a ki rive a. Moun sa yo t ap prepare yo. pou al viv yon eprèv, men yo viv lanfè. Samdi ki sot pase a, 172 moun ki tap kouri, lanse yo nan yon aso 100 kilomèt nan chemen montay Gansu nan pwovens sila a nan nòdwès peyi Lachin. Men, lè li te fè dizè konsa, aprè yon ventèn kilomèt de kous, Tan an ta pral chanje, tanperati la ta pral degrade. Olye de yon ti brin solèy, se ta pral anpil lapli, lagrèl, van vyolan. Reskape yo rakonte yo viv lanfè. Yo pa t kapab avanse fas ak puisans van an. Apre anpil apèl pou kapab ede yo, plizyè patisipan kous la te anile e yo te oblije fè apèl osekou Men, yo te rive pwogrese dousman, alòske kondisyon yo te kontinye anpire. Se anviwon yon milye sekourist ki kadriye tèren sila pou ap chache moun ki disparèt. Dimanch maten, dènye viktim yo yo te jwenn yo sou tèren sila. Ototal, 21 moun ki te patisipe nan kous sa pèdi lavi yo, pami yo 2 chanpyon chinwa disiplin ki mouri ipotèmi, sa vle di kesyon fredi. Twòp frèt, epi sa sisite nou ta kapab di anpil kritik pa bò kote gouvènman lokal la ki pwofite pou prezante ekskiz li maten dimanch lan. Donk, nou fè yon melting pot pa rapò ak emisyon sila la bòn desizyon priz par lè zotorite amerikèn pou kapab ede lè san papye ayisyen ki yo menm sou sòl peyi Etazini evokan la kriz politik e sekiritè nan peyi Dayiti E moun sa yo gen 18 mwa an plis. Bon, se la bòn nouvèl. E pi, aksidan sa ki fèt nan peyi Itali, ki trennen anpil reyaksyon, anviwon 14 mò. Plizyè aksidan mètriye teleferik fèt. Dènye an dat, se nan dat 5 septanm 2005, lòske yon blòk beton 800 kilos te akwoche nan yon elikoptè ki t ap transpòte. 20 pasaje kabin sila. Donk nou espere ke gen dispozisyon kap pran pou kapab pwoteje moun e pou kapab pwoteje strikti yo tou paske defwa le aksidan ap fèt ou pa janm konnen. Alò nou te kontan avèk nou sou chanèl sila pou nou kapab pataje ti moman sila. Nou wè ke se pa sèlman Ayiti ki gen dram, dram partou dan le mond e bandi ap simen la terè egalman dan le mond. A notre prochèn edisyon donk nou prale nan zòn Afrik lan pou moutre w kòman ke.